Medam e mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïtienfracom yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout ankò yon fwa, mwen kontan retwouve ou avèk yon nouvèl videyo ke nou pote pou ou sou sa kap pase nan peyi d'Haïti, kòm dabitid se sa nou pale, se sa nou pataje, se sa kap pase. An Ayiti, presizeman ak rès mond lan, enben, nan moman n ap pale la a, gen gwo rèl nan Pòtoprens. Sa w pa ta panse a, enben, medamzèmèsye, li fèk sot rive la a. Chèf gang Vitelòm, nan moman n ap pale la a, enben, misye fèk kidnape yon kouzin Nenel Cassy. E nou konnen Nenel Cassy ak Vitelòm, enben, se te kòkòt ak figawo. Jounen jodi a, nèg yo bay Vitelòm vag. Enben Vitelòm san pitye enben misye kidnape yon kouzin Nènèl Cassy nan moman nap pale la a kouzin Nènèl Cassy a nan men Vitelòm e Vitelòm sèmante otan kel pa jwenn sa lap chèche a li pap libere kouzin Nènèl Cassy a medam e mesye enben se gwo rèl nan sdp se gwo rèl la a André Michel panike Nènèl Cassy gen pwoblèm Ariel Henry dlo nan zye paskel pat atann kou sa a Vitelòm tap fèl enben Vitelòm la a misye kenbe Kouzin Nenel Casia nan men l nan tòsèl medam zye mesye anba kòd byen rèd e misye egzije anpil bagay ke nou enben menm paka site tèlman vitelòm misye nève nan moman nap pale la a enben misye fè kou sa sou Nenel Casie pou l fè yo respekte pwomès pou l fè nèg yo respekte pawòl yo aprè tout sa yo te pwomèt li jounen jodi a yo lage l nan batay la pou kont li enben nèg yo pran pouvwa Yo pa bay Vitelòm anyen e se youn nan rezon ki fè chèf gang Vitelòm a rive fè kou sa a sou fanmi Nenel Cassy. Lòt gwo nouvèl nou pote pou ou la a, enben dosye sanksyon yo pap kanpe Lèzetazini fèk mete lapat sou Gary Bodeau medam e mesye, nou konnen Gary Bodeau ki se ansyen depite Dèlma, ansyen prezidan enben chanm depite a tou medam e mesye, enben jodi a la a ki jwenn sanksyon l tou. anba men Lèzetazini paske yo jwenn Gary Bodeau enplike nan finanse gang nan peyi a, Joseph Lambert enplike nan finanse gang nan peyi a, Youri Latortue enplike nan finanse gang nan peyi a, divès lòt gochabrak nou pa site la a, ou pral sezi tande kantite depite ak senatè ki pa an fonksyon ankò e nèg yo toujou genyen sekirite e se si se 2 polisye kap bay nèg yo sekirite nou pral envite w gen detay ou sou TV lakay nap tounen. Se ap pale pou n fè ou konnen gen bagay. Ok dako plezantri donk je te je parle de la haine donk tout nèg sa yo te gen kontra anndan jiskaske yo rapatriye yo pa rapatriye. e, e, e, e, ou sey de lakay an dan pou, yo, l'Etat echevin touche kon l'apito, l'achar yo. C'était à panage, ou sénateur de la République qui a touché chaque mois. La c'est un technicien que l'on nomme la PN, évidemment, mais pas un parti politique, mhm. mais assistant, chef, de la c'est un parti politique aussi. est Et il y a eu un sénateur qui avait, et lui-même qui était des contrôles en dedans, capre comme chaque mois pour porter un ancien président pour distribuer jusqu'à ce que les ancien président en coup. Donc, tout ceci, c'est pour dire qu'en Haïti, le système est un système de corruption. Le Parlement, son montage qui fait pour partager le pouvoir et pour créer de nouveaux riches. Haïti débat. Et c'est sacrivé. Donc, ils ont sanctionné Gary Bodo comme président, ancien président, chef de député. Il ont sanctionné Nourri comme ancien président Sénat de la République. Par Cochet, ces sénateurs sont également des corrompus. Mais posons-nous maintenant la question. D'où provient cet argent On a dit du secteur privé des affaires et de certains secteurs politiques. Ils sont également coupables Il faut les sanctionner également. Donc, d'autres sanctions sont à venir, mesye. Paske, ou pa ka yon senp depite oubyen yon senp senatè ou pa gen biznis prive pou gen 7, 8, 9, 10 milyon dola. Kote ou bay avè l? Scoop! Tonton Maravel! Em mesye, an nou di sa non. Pascal ak Jonchmy, se 2 jèn. An kòm si yo pa ta ka gen kòb tou? Bon nèg pòt pawòl Jean Henry se an pou l pa ta gen lajan? Pou nèg chèf kabinè a jwe pou l pa ta gen lajan? Enbesil yo enbesil, Yo ki nan pa vle lajan a tou pri. Haïti Débat. Men mesye ekoute Nou paka Nap jete dlo a ansanm ak bebe a se swa sa yo fè a bon oubyen li pa bon men nou menm se sa nap fè la nap denonse moun jisteman nap denonse sistèm nan il ne saji pa sèlman de Gary Bodeau il saji du parleman. Haïti Débat. M pral bay kanpagn pou egzanp. Yo pale. Haiti Debat. Kanpagn. Ou wè ou tap pale de Ruth Fitzgerlin. Je vais revenir la dessus hein. Wi men gon bagay ki fèk pase la wi. Quelqu'un qui n'est plus, qui n'est pas sénateur et qui ne sera pas sénateur de la République. Paske yo sanksyonel nan dwòg etc. Bon misye al nan yon tèman ou wèl gen polisye avèl kap bal sekirite bon tande non sa sa vle di? Scoop! Ekout m pap regle kòz mwen non men m di w sa sa vle di? Sa vle di il est toujours au pouvoir ou wè ki ang mwen pran? Sa vle di lèl te la se li k mete nèg ki nan polis la bon kouman w vle Ou direktè depatmantal ou son senatè ki mete w direktè depatmantal? Haïti Débat. Kouman w vle mesye se pou n konprann wi kouman w vle ou nan lapolis epi w ap vann fè ak siman? Kouman w vle w nan lapolis epi ou gen kontwòl dwàn sou fwontyè a? Kouman w vle w nan lapolis? Scoop! Oubyen ou se komisè gouvènman epi fwontyè a se pou ou? Mesye! Nou bliye mesye, moun yo mete nan fwontyè k ap travay yo, se moun anplwaye depite ak senatè yo ye wi. Lè yo mete yon direktè malpas E se yon senatè k mete l. Lè senatè a vin ap pase a kamyon l, se kite pase mesye. Sa vle di, se pou n konprann nuans ki genyen nan kesyon koripsyon an, se yon bagay jeneralize. Ok mesye? Donk, lè yo sanksyone Lanbè, Youri, Ève, Rony Celestin, Gary Bodeau, euh. etc. Nan kategori sa a, gon efè kontrè ki pwodui. M pral eksplike. Sipozon sa ou te di a se vre. Wè, paske mwen pa gen prèv, paske pa gen lajistis ki koupab. Sa vle di moun sa yo te konn ap finanse gang, bay gang kòb. Kounye a gang nan pa jwenn kòb nan men nèg sa yo. Enben, ki rezilta ou wè ki te la jodi a? Yo fè plis kidnaping paske yap chache plis lajan. Scoop! Donk, rezilta nap chache a, nou poko ka jwenn ni nan sanksyon sa yo. Sanksyon sa yo, yo penalize moun yo pou kont yo, ansyen otorite yo pou kont yo, men nou poko jwenn rezilta sou mòd de fonksyònman e mòd doperasyon gang yo. Haïti Débat. Donk, Se sa k rive la a. Men kite m eksplike nou, kite m ba nou anekdòt. Paske n konnen m konnen. E lè Jean Henry te premye minis, te gen yon rankont ki fèt nan Primati avèk 2 prezidan chanm yo. Lè sa a, Jean Henry, yo t apral envite l nan palman. Nou sonje Jean Henry te pale de manyè mta vle di w trè enkòrèk pou wè klasik enkòrèk avèk prezidan chanm dè depite a alepòk, lè sa prezidan sena a te la tou. Donk li te menm fache anpil. li te mete l alapòt, paske li estime ke prezidan chanm depite a te deplase. Men depi lè sa a, mesye, prezidan chanm depite a vin soti epi l anonse ke Jean Henry tonbe nèt la. E lè yo entèpele Jean Henry, misye Jean Henry te Omawòk. Jean Henry n'a pas eu le même comportement par rapport à député sa. Fason kriminèl, esklav de salon yo, esklav de mezon yo te mete ansanm avèk mèsenè etranje, mete ansanm avèk bòd, Clinton ki retwouve l anndan Biden itilize la cia pou te asasinen prezidan Jovenel Moïse. Maten an nou vini pou nou kontinye mande pèp ayisyen ke w te renmen Jovenel ke w pat renmen Jovenel lanmò Jovenel Moïse se yon mesaj ke yo voye bay tout peyi a Bay tout fanm ak gason kap fè politik fò pa wè jodia nap pale pou jovenel moïse jovenel moïse ale men fò pou nou gade si nou pa batay si nou pa goumen si nou pa lite pou nou jwenn jistis pou nou jwenn limyè sou asasina Jovenel Moïse lan, ebyen kèlkanswa nouvo prezidan ki pral gen pou eli la a, yo pral itilize lasasina de Jovenel kòm machandaj pou yo fè machandaj a pwochen prezidan ke peyi a pral gen an. Se poutèt sa, nou menm nou di, kèlkanswa apatenans politik ou, kèlkanswa ideyoloji politik ou, Nou gen nesesite pou n mande pou n fè enjonksyon pou ke limyè fèt sou asasina Jovenel Moïse la. Li klè pou nou, gen moun ki kòmanse dekouraje. N ap di moun yo pa dekouraje. Yo kòmanse dekouraje lè yo gade yon nèg tankou Samy Andal, ta jwenn liberasyon se nòmal Samy Andal nou konnen wòl li e kiyès kap defann li nou konnen kiyès ki avèl gouvènman an pat vle ke yo kondane ke yo mentni Samy Andal an gadavi li pa bay dokiman li te dwe bay pou pèmèt Ke la jistis Turquie ta kenbe Samy Handal an prizon. Men tout sa se de mouvman kap fèt pou yo dekouraje nou. Sa m bezwen atire atansyon sosyete a, peyi a. Nou pa ka tann ap ap ret tann jistis nan men Ariel Henry. Ariel Henry non sèlman gen de endis pètinant ki di. li enplike dan asasina Jovenel Moïse, men tou li menm li tasitman, konprann byen, tasitman l asime ke li se youn nan asasina Jovenel Moïse. Fè a la jistis. Lè nou gade ansanm ak avèk nivo de lejète ke mesye Ariel Henry trete dosye Samy Handal, lè nou gade demach gouvènman Ariel Henry ap fè, Pou retounen bay Dimitri Vorbe tout avantaj ke Jovenel te koupe. Lè nou konnen kòman bòd Clinton ke prezidan Martelly te koupe kontra 5 milya 800 milyon dola pou yo, se pou nou konprann Ke moun sa yo ap fè tout bagay pou ke Jovenel pa jwenn jistis. Si demenm maten ou dekouraje, ebyen wap pran nan pwòp pyèj ou. Sa vle di nou pa gen pou nou dekouraje. Sistèm jistis lan, nou pa ka atann jistis nan men sistèm jistis ki la a. Poukisa? Paske 1. Nan premye tan. Jij denstriksyon ki mete manda darè dèyè Jovenel Moïse lan te konnen zak li fè a se te yon zak kriminèl ilegal. Li pa t gen pou l te mete manda dèyè prezidan Jovenel. Pa bliye, manda darè a pral sèvi de eleman pwobant, de eleman pètinant pou ke yo jistifye pou y al chèche mèsenè etranje yo. Jij sa a, li fè pati sistèm jidisyè a. 7 fevriye, ki sa k pral fè nou gen 7 jiyè? Se 7 fevriye ki pral ba nou 7 jiyè. Si te gen yon desizyon ki te pran de fason fèm pa rapò a 3 jij ki te patisipe nan tantativ koudeta kont Jovenel Moïse 7 jiyè a, 7 fevriye a, enben nou pa t ap gen 7 jiyè. Dayè, ou wè manèv ki fèt. Paske koudeta a pa t fèt, yo te di se teyat ki t ap fèt, yo te di se te machandaj Jovenel t ap fè. Si 7 jiyè Jovenel pat mouri blesel te blese yo tap di li pran koutol koupe kòl men nou menm sa nap tann kounya nou dèyè 2 bagay nou vle ke peyi a konnen tout otan genyen lwil doliv lwil masketi tout otan genyen bouji genyen tanp grann sentann charitab tout otan nèg yo pa rive detwi lavil okan tout otan Yo pa rive kraze lakou yo. Menm jan Boukman te mete men pou l te pèmèt batay endepandans la fèt, enbyen, lè sa a, Boukman pa t genyen zam, Boukman pa t gen cha de gè, Boukman pa t gen avyon de gè, men sa Boukman te genyen, Li te gen apui kosmos la. E se avèk apui kosmos sa a inite a pral fèt opwennvi espri yo, ebyen yo pral bay fòs a Desalin, Kapwa Lamò, Petyon e tout lòt zansèt nou yo pou yo te mennen batay la fas a Desalin. Jodi a nou nan yon kontèks kote advèsè ki, enmi ki anfas nou yo, yo gen zam, yo gen kòb, yo gen relasyon. Nou menm nou se viktim. Nou bezwen inite nan mitan nou nou menm pou nou konnen kòman n ap mennen batay la. E se poutèt sa nou mande yon lòt fwa a tout fanm ak gason, fèt 7 fevriye, 7 jiyè k ap vin nan, pa rete chita lakay ou. Vin di non! Depi w gen aspirasyon w nan pati politik, Ou panse ou demen ou ka ou rive o pouvwa. Ou fèt pou nan manifestasyon nan komemorasyon 7 jiyè a. Ou fèt pou nan batay 8 jiyè a. Paske 8 jiyè, nou fin travay deja sou idantifikasyon ansasen yo. Gen ansasen menm lè nou pa site non yo, nou gen dwa pa vle yo sove, men nou konnen w. Gen nèg k antre kay Jovenel Moïse nou konnen yo. Men nap tann kosmos la, espri yo pou ba nou fòs ak kouraj pou ke nou mennen batay sa. Batay la nap mennen l ou konn pou kisa? Si nou pa jwenn jistis ou vanjans pou Jovenel Moïse, enben pwochen prezidan k pral vin la a, oliga kowonpi, nèg ki se esklav de mezon yo, Esklav de salon yo, tchoul restavèk oligachi yo, yo pral itilize lanmò Jovenel kòm machandaj pou fè kèlkanswa prezidan k ap depouye li la mache, pou yo gen kontwòl li, pou yo metrize l yon fason pou pa reponn a revandikasyon moun ki pi mal. Nou menm nou mande, andeyò de manifestasyon de komemorasyon k ap fèt 7 jiyè nan Pòtoprens k ap demare anba pon vyadik Kafou Ayopò a, men nou mande a tout lakou tankou Gonayiv, Plèn Dezam, Lavil Okan, lakou Grann Sentàn Charitab, tout kote k gen vodouyizan, tout kote k gen bon oungan, tout kote k gen bon malfèktè. Nou mande w, se pou peyi a n ap fè sa. Nou fèt pou nou tout chita ansanm pou nou jwenn yon mwayen pou nou degaje yon pwisans. E tande m tande yo di espedisyon pa janbe lanmè. Moun ki konnen espedisyon janbe lanmè. Batay ki gen la a, se yon batay kont nou menm ki pi mal yo. S on batay kont klas defavorize yo. S on batay kont sa yo rele les oubliye de la repiblik. Se de moun sa yo Jovenel t ap goumen e se pou moun sa yo Jovenel mouri. Jovenel pa mouri pou madanm n ak pitit li men Jovenel mouri pou yon kòz. Yo fè anpil travay pou yo fè Jovenel pase pou vwayou, pou Jovenel pase pou vakabon, pou Jovenel tounen menm moun avèk yo. Men erezman pou nou, san nou pa fè jalouzi, Te gen jodi a, te gen rezo sosyo, te gen medya an liy yo. Paske ki kenbe memwa Jovenel vivan. Ankò nou di mèsi a rezo sosyo, a medya an liy yo. Paske chak fwa yo fè mwayen pou yo ta fè Jovenel pase pou vakabon, enben ou wè rezo sosyo yo moutre Sa jovenel ap tap fè plèn di sa jovenel tap fè nan gonayiv sa jovenel tap fè nan wout kafou jòf sa jovenel tap fè nan jeremi sa jovenel tap fè nan kouran ebyen jodia ankò nou diw mèsi e nap kontinye mandew pou 7 jiyè pou nou tout Kèlkeswa kote nou ye a pou nou pran lari pou nou voye yon sinyal bay kominote nasyonal la ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse, fò nou klè nan sa. Nou vle pou lopinyon klè nan sa. Asasina Jovenel Moïse se yon bagay ki komandite pa yon bòd, yon franj nan gouvènman Biden nan. ki rekrite mèsenè, dayè se sou teritwa l Siti you ye, se sou teritwa l yo rekrite mèsenè yo, se sou teritwa l dola ameriken yo ale, paske si w ap voye mil dola Ozetazini fò w bay esplikasyon, alòske nèg Dimitri Vorb, Reginald Boulos yo ki rasanble lajan, ki voye al touye Jovenel la, se sou teritwa ameriken l ale. Kolonbyen ki vini nan touye Jovenel yo. Reprezantan cia te Kolonbi. Pandan se tan yo di w, ou wè nan Casa Myandal, yo libere. Alòske y ap arete John Joel Joseph paske l pa gen anyen pou l bay. Ebyen se pou nou konprann ke n ap batay, konba n ap mennen la, pa sèlman kont mèsenè lokal. N ap di moun ki lakay yo se dè kayen. Kayen, paske Kayen te tiye Abèl, Letènèl di Kayen, m pap touye w non, men m ap lage w kòm jiferan, m ap lage w nan lari a, pa gen okenn moun ki pou manyen w, vakabon, tout kote k te konn byen resevwa w, yo va kouri dèyè w, yo va wè w kòm vakabon. M pa vle di sa. M ap tann Michel Martelly pou mete men nan batay pou Jovenel Moïse jwenn jistis. Sinon. Tout kote w te konn ale ap fèmen sou ou. Se yon enperatif ou menm ki te bay Martelly, Prezidan Martelly, ou menm ki te bay Jovenel Moïse, konseye, sekretè, sekirite, minis, sekretè deta, tout moun ki te antoure Prezidan Jovenel Moïse yo, Prezidan Martelly, se ou te bay yo. Moun ki bay moun sekirite, se li te kòmand sekirite a. Nou bezwen w. Nou dwe desann menm jan w te di. Pitit Manman Mari pa ka pèdi bat, pa konn pèdi batay. Nou menm nou di pitit Grann Sent Ann Charitab la pa ka pa jwenn jistis. Si nou pa jwenn jistis, nou pral mande vanjans. E apati de 7 jiyè, rive 8 jiyè, 1 an 1 jou, n ap fèmen sèkl. Idantifikasyon pou n pase nan faz vanjans Jovenel Moïse an. Espri yo kounye a pral nan yon lòt faz. Yo fin idantifye ansasen an, nou pral, yo pral pase nan faz pou n di mentnan oubyen jistis oubyen vanjans. Men nou pa ka mande jistis paske gouvènman sak la p ap ba nou jistis. Li pa gen dwa, li pa ka ba nou jistis paske se yo k patisipe nan asasina Jovenel. Pa mande l pou l pran kòd met nan kou l. Men kanta vanjans lan. Se espri yo yo menm ki pral konnen idantifye ki moun ki te patisipe, ki te bay dlo, ki te bay sèl, ki te bay lwil, ki te bay chabon. Nou konn istwa ti fim Sonson an? Nou mande tout lakou mistik met ansanm, tanpri ba nou ti sa a. Kèlkanswa, ke se pitit yo, ke se madanm yo, ke se frè yo, ke se yo menm, depi yo te patisipe. Depi yo te bay, depi te gon moun ki bay konsèy pou asasinen Jovenel Moïse, nou mande kosmos la, nou mande espri yo, nou tout nou pral mete men nan tout lakou yo pou ke san pa gen abu men pou gen limyè ak jistis paske se nan tonbe yap tonbe a pou nou wè Se nan tire youn sou lòt pou nou wè kiyès ki te patisipe nan asasina Jovenel la. Se nan fè aksidan pou nou konnen. Se nan pa resevwa yo pou nou ka fè dekantasyon sa a. E poutèt sa nou mande tout ougan yo, tout manbo yo, tout moun ki gen lakou mistik yo, ba nou yon kout men. Nou pa gen kòb pou nou al achte cha de gè. Nou pa gen kòb pou nou al dèyè cia. Men tanpri, ba nou yon kout men pou ke apre 7, 8 jiyè, Pou moun ki te patisipe nan asasina Jovenel Moïse yo, pou yo kòmanse pa gen sòmè, somèy ankò pou yo dòmi, fòk yo wè Jovenel chak jou, 24 sou 25, jiskaske yo menm, sa k pa rive pann tèt yo, va lage tèt yo nan lanmè. Mèsi.